Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou konnen chanèl sa se yon nan chanèl ki pote tout enfòmasyon yo ba ou Tou sa ki gen awè ak krim kap pase nan peyi dayiti ebyen nou toujou on time e sesi 24 è sur 24. Nou prale nan port de paix men se pa nan centre ville lan paske se nan zòn pwovens yo nou prale kote ke genyen yon masak ki fèt. Nan yon zòn, daprè sa m kapab di nou la a, enfòmasyon ki rive jwenn mwen, m deja genyen 4 foto nèg ki mouri anba raje a e toutalè nou pral fè lekti foto sa yo. Men pou nou kapab toutafè konplè, nou pral pale anpil wi la a e mesye yo pral pale tou, chèf bandi yo pral pale. Gen yon gwoup ki rele Level. Hum! Gwoup sa a. Li nan duel avek yon lot kan Erick. Kan Erick la mwen kwe ke se alye Tirach. Level la li menm li anfas Tirach. Alo pou moun ki ap swiv chanel sa depi lontan, nou te fon emisyon sou Tirach, ou konnen kiyes ki Tirach la nan port de paix. Kisak pase? Gen anpil koze wi. Gen yon group neg ki yo menm baze yo nan Janklè. Neg sa yo fe pati group ki rele Level la. Nèg sa yo ap layite kò yo nan yon zòn ki rele Gaspa, ki li menm nan zòn Janklè a. Se la yo lokalize yo. Gaspa se yon kote andeyò. Se la yo toujou al vann bèf, fè lòt aktivite. Men koute, gen yon konfli, antouka sa dat, ki eklate antro mesye sa yo. Nèg Janklè yo avèk patizan Erik yo. Tande byen wi patizan Eric yo ki se alye Ti Rach. Sa genyen 5 jou depi masak sa fèt nan zòn ki rele Mèchen. Nèg yo ale nan lannwit, yo pote bouren, yo touye anpil moun. Men fòk mwen di nou avan yo ale, yo te gentan voye yon odyo bay moun ki abite nan Gaspa ak moun Mèchen pou di moun sa yo prepare yo paske Ce jour là ce sera une soirée de cauchemar ben oui se vrèman yon soirée de cauchemar mesye sa yo vini se sa yo bliye yo pa fè deja mwen di nou ke nan foto m gen nan men mwen mwen jwenn 4 jenn gason ki mouri eske nou en mesure pou nou diw koz batay sila a. Pa vrèman. Men, èske se yon batay pou tèritwa? Se yon batay, emm, pou nèg ki pi pwisan? Nou pral tande sa atravè vòys yo e nou menm n ap konprann tou. Moun sa yo ki mouri an, daprè enfòmasyon mwen jwenn, ebyen, gwoup nèg Janklè yo ta estime ke nèg sa yo ap bay antèn. E se sa k fè yo touye yo. Hum! Tèt chaje mezanmi. Sou yon premye foto gen yon sitwayen li menm ki mouri anba raje a men li sanble nèg sa yo pi fò yo touye yo ak kout manchèt. Misye gen yon gwo mak manchèt nan do l, misye tonbe sou fas, se kòmsi se yon nèg k ap dòmi. Dezyèm nan li menm, bon yo rache tèt misye nèt ak kout manchèt. Mezanmi m oblije fèmen je m pou m di nou sa m wè a paske waw san m tresayi. Twazyèm nan li menm ankò Yo koupe kou l. Hum! Tèt chaje. Katriyèm nan, bon misye se yon jenn ti gason. Bon, pi fò nèg yo se jenn ti gason. Kou misye koupe ankò. Brèf, m ta kapab di, se kòm si se te yon klan kanibal ki te debake nan zòn sa a pou al fè kanaj sila a. Kounye a nou pral fè w tande vòys youn nan chèf bandi nan nèg Janklè yo ki nan gwoup ki rele Level la. ki te voye mesaj sa a bay moun yo. Yes. Enh ke map salye popilasyon an enh an jeneralman enh. Tout zòn ki ap koute yo ke tout lòt peyi kap koute ke odyo sa a. Enh aktyèlman bon nou konprann tout bagal. E moun sa kap pale la nou kapab eseye konprann kiyès deja? Bon moun yo banm di nou bagay trè byen Mwen menm m jis kanpe pandan ke dèfen an te vin arive tonbe ke dèfen an li menm toujou di tout moun sa dayè menm ke gen moun ki di dèfen an patap goumen pou popilasyon men tout moun ki di sa yo m gentan wè se engra yo engra men mwen menm Sa moun yo di an ke se pa li m di pou demen tèt pa m. Moun yo reyalite a byen ke m ap di nou sa a trè byen. M toujou di nou sa e m redi nou sa konnya. Ou wè la konnya Zayèl ka pale. Sa e wè Izayèl k ap pale la? Li ka pale konnya. Nèg kè lanfè a, nèg ki p ap bo jou a. E li k ap pale la. Mwen m tande nèg ap voye moute nan odyo, ap di yo sesesityosede dad. Mwen menm ou konn sak fèm tout koka voy moute paskem te an bès men wè la kounya la machin nan retounen tou nèf machin nan fek sot nan mezon la machin nan fek sot nan mezon wè popilasyon pam yo katriyèm seksyon tout moun pam yo katriyèm seksyon an kite pati kit seksyon an depi nou te avèk dèf yon level nou te avèk wayzal retounen nan seksyon nou Bravèt nan moun yo paske machin nan retounen tou nèf. M di nou sa, se menm machin nan, se pa menm chofè a sa. Chofè sa asire, e m pa kache di nou, se menm machin nan, men atyèlman m sot voye machin nan nan garaj la, machin nan ranje tou nèf. Popilasyon ke ki avè m yo, ki te avèk defen leve l yo, Si nou pa retounen lakay nou, pa di se pou wa Izrayèl. Ou wè m te repliye, se pa mawon m te mawon. Tout moun te ka konnen byen m kite seksyon katriyèm nan an. Men, aktyèlman ke m pa mawon. Aktyèlman la, ponyèt mwen, m konsantre la kounye a. M konsantre pou m retounen lakay mwen la. Tande? M konsantre pou m retounen lakay mwen. Paske la, m pa kache di nou, sa k vide pa kanpe. Sak fèm te ret ui. Men wè nan domèn nan la konsa wooyy moun yo banm di nou gen bagay m santi ke gen moun gen moun se pa di pou yo di yo m santi ke gen moun ki kapab eseye konprann bagay yo ou wè la m di tout moun sa byen yon moun ke ki panse ke ki te avèk wa Israel retounen lakay ou li genyen moun gaspa Li genyen moun Gaspa. Jèn gason Gaspa sa yo mesye, m ap eseye konprann. Ou wè odyo sa m ap lage la? Ka genyen nèg Gaspa ki lotbò, ki kwakèl peyi k ap tande odyo sa. Mwen menm m di nou sa yon sèl bagay, pòt tach pa goumen ak pòt fè. E m ap di nou yon sèl bagay tou, Dayè mwen menm, mesye, lè nou tande wa Israël la, tonnè boule m mesye, m kwè nan tèt mwen. M kwè nan tèt mwen. Ay depi wè m pa t mouri ansanm ak Level la, rach la pa t pran m dyola rajou, mwen m toujou konnen m nan goumen toujou. Ou konprann? Se konsa m ka, kou m ap pale avè nou la, nou ka tande m frèt wi, men m konnen m toujou nan goumen toujou. Djab mwen pou kobay mwen. E yon sèl bagay ke m ap eseye rete di nou, moun Gaspard, Mwen m konn mwen m konn Gaspard te gen sitwayen wi. Pandan m t ap gade seksyon Gaspard m panse l te gen sitwayen. Alò a mwen voyay nèg ki Gaspard te mete yo sitwayen se sèl sasen yo ye, vòlè yo ye. Si ke nou menm, m pa wè pou ki rezon, tankou emajine nou nou gen pè nan seksyon nou, nou di pè a nan gang ansanm avè m. Emajine nou, pè a di yon bagay ki reyalite, Pandan m te pase, m chita devan legliz la nan pòtay kay Micky a, m gon babankou nan men m m ap bwè babankou m. Nou twa sèl kay Gaspard. Pou m te moute vin kot moun Gaspard m pa pran nou pou anyen. S on lame m t ap sanble may Gaspard. Epòk la sa, nèg ki te vin avè m kòm anfòm yo m kite yo lakay. E aktyèlman la gen kèk grenn moun Jean Clair ki te wè ranfò m yo, men e pa tout moun ki te wè nèg sa yo te pou misyon m te gen pou Gaspa. Men mwen menm gen yon seri bagay m pa vle fè paske se katriyèm seksyon pou katriyèm seksyon l ye. Moun Gaspa sa yo, jenn gason Gaspa sa yo, Marc D jwe jwèt sa ansanm avè m nan, ou konn sa m ap di nou? Sèl sa, pa fè dosye pou fanmiy nou, Pou lè gwoup mwen an parèt pou nou kouri, pou nou kite fanmiy nou pou fanmiy nou viktim. Ou wè nan lè ke nou gen pou nou atake, di fanmiy nou ranje kò yo epi pou yo ban nou beton an. Mwen menm pou frape avè nou. Ou wè atyèlman la, ponyèt la plen. Ponyèt la plen la. M pa ka mawon pou nou nèg Gaspa. Ponyèt la plen la. I genyen nèg mèchen, pase pran nèg jouje. Zòn sa yo nou sou kè m. Konprann? Zòn sa yo nou sou kè m. E m pa kache di nou trè byento n ap gen mesaj wi. N ap gen mesaj trè byento. Ou wè la m pa vin radote nan odyo a la ke m pa vin pale anpil. Trè byento m panse ke n ap gen mesaj. Men on sèl bagay m ap di tout moun. On moun ki gen yon moun li ke nan seksyon Gaspa ki tande l viktim. Mwen m di nou sa mesye m pa anmède moun Gaspa. Si nou wè Zayè lay Gaspa. Ademal Gaspard nèg yo di ke m te ekri nan biwo a di biwo a te make avan l. Enyen moun sa li menm li pa t al lekòl li pa wè sa k te make a. M di konsa ke si chak jou m vin Gaspard m vin achte bagay mwen nan mache a on moun gade m, m gade li m vire do m ale li pa di m anyen konnen m ap toujou bya moun Gaspard. Men si pandan m vin Gaspard yo fè hey sou mwen konnen jwèt la ap tou ou gate. E sa m te make nan biwo a. Bakòp zo reken an. Ou konprann? E sa m te make nan biwo a. Mwen menm, m ap di nou yon bagay. Byen. M di tout moun sa. Mesye Gasparro m ap retounen sou nou ankò. Pa fè de seri de bagay. Bon, m mande Bondye mouri. M gen zam mwen an, zam mwen an fizye tèt mwen. Bon, e Miki te fè, Miki ak depòte nan mak. Te di, Yo mande Bondye zam yo tchwe tèt yo pou jou m parèt Gaspa, pou yo pa kill mwen, men aktyèlman may Gaspa yo pa ka fè m way. Men aktyèlman trè byento m gen m gen m gen m mal vizite nou. Moun Gaspa wè si nou mande vle mande m grèv nou mèt fè grèv. Men fèt Gaspa li. Bon nou te mèt te gen 60 bakò pit mwen. Na konnen Gaspa m konnen l byen. M mèt moute anba yon kafe. Bon gèdon! M te sot je an klè. A nevè 17 out nou sot je an klè. A neve, nou parèt Gedon a senkè di maten ke n ap mouye lapli. Nou kraze Gedon. Avèk ou kote m ka fè senk jou ladan l yo panse nou ka ban m presyon. Pandan Level mouri a, bon, lè Level te la pa t janm gen anyen non paske Level te sansib pou de seri de bagay. Mwen menm ak Israel m wilmen, ou konprann? Ou konprann mwen? Dayè m di nou yon sèl bagay, tout seksyon ki vle m yo, Vin jwenn mwen. On seksyon ki pa vle, ou mèt kòmanse lage odyo, di tè jan fè tèl malè. Bon mwen menm si nèg Gaspard gen malè la, yo pa chache gen kontak nou, pou nou antann gen seri de bagay, fèt Gaspard sa nou mèt prepare nou wi. M'ap ban nou travay ladan l. Bon Gaspard e seksyon m li ye, m ka la a minui, m ka la a dezè di maten. M pa gen lè m pap ladan l. M'ap fè travay pou nou tande. Bon e menm pou lè a se lwi a la m pa kache di nou mwen menm ki pa konnen pa pral se lwi paske m pè moto men si m pat pè moto mwen menm ta pral la se lwi a men m pè moto m pa vle moto kraze m frè m a yon nèg andeyò m ye m pè dlo glase m pè moto ou konprann e sak fè m pa pral nan fèt la men dayè si te pat sa m tap tèt kale nan fèt la. Moun Gaspa poze san nou. Moun Mèchen poze san nou. Moun moun Jouge poze san nou. Aye m tande yo di m nèg Mèchen mele ansanm ak nèg Jouge pou yo kraze menaj. Men na konnen se katriyèm seksyon m lan li ye. Tonnè bouleche si m pa ka dirije katriyèm seksyon m mande Bondye m mouri. E m gen m dirije katriyèm seksyon pou m soti Gare Janklè pou m rive Gare Tikwen. Menm jan Dèfen Levèl te konn ap dirije l la. On advèsè si w vle. Ou ka dirije blòk ou. Men se pa katriyèm seksyon an. One love. Ok, m eseye konprann. Tout sa k fache yo a fè m repons. Paske, odyo sa m lage a, e pa joure m joure ladan l non. Emosyon k fè m lage l konsa, jan m lage l la. Ok big up pou tout moun kap tandem yo. Sak fache a fèm repons. Aprè nèg yo fin fè masak la, gwoup nèg Erik yo yo menm yo te reponn. Sa vle di gwoup rival la. Ann tande kisa chèf Erik di. Se sa bèl anpil mesye sa bèl anpil sa bèl anpil se gade kòman gade kòman gade kòman lavi jènjan ap pase nou mesye aayy. Zael, pran plezi nou mesye, pran plezi nou. Men m ta swete pran plezi nou pa lonmen non bòs la non ok. Maxo, si w bezwen voy vòz ni maxène. Zael, pa bay moun voye, pa bay ti grapyay voye pou nou ok, nou konn kòman m sèvi. Depi m gen bezwen nou m ka konn telefòn nou m rele nou endirèk ok. Men m pa nan fè makak, fè rizib, fè rara, nou konn sa byen ok, mesi an nou poze wè pandansetan nòte jou m te voye yon vòz si te gen moun ki te ankadre m tankou nèg bis, nèg moto, nèg bis k ap sòti pòdepè k ap travèse lè w fin kite pou w ap al travèse lè w fin kite basen ble pou w al pran koktel pou w al pran anba pandi bò pon an kot nèg yo toujou fè barikad bare bis yo si nèg sa yo te ankadre m M pap baw manti, nèg sa yo pa tap janm ka kidnape ni yon moun, yon nèg moto, ni yon machin ki sòti Pòdepè. Ni yon machin tou kap sòti Gwomòn pou travèse vin Basenble oubyen Pòdepè. Se bòs, e bòs la kap pale la e kap pale la ou konprann? Ou konn lè moun ap fè ben, yo pa renmen wè moun kap fè ben ok. E m ta swete w tou, kòm gon nèg ki te di m Poum met zam mwen atè em voy di sa ankò konm di sa nèg la ap deja wè pandan setan ankò depi maten la men nèg yo ap bloke mòn salin la moun ki sòti sou moto basen ble ki sòti avèk moto pòdepè kap travèse kite basen ble kap travèse pwal pran bò pwan bapandi nèg yo ap opere la Ok men yo moute avèk moto gen moto ki gen 3 moun dèyè yo ak chofè a fè 4 ah koulya la m kwè la Belame ap met sal konnen deyò la paske moun pòdepè sa yo yo te patizan Belame koulya pou Belame al pran nèg sa yo wi li pakab al pran nèg sa yo non se la map tou met zam nan atè ou wè la de. Ou wè, depi w, depi w, depi w al pran moun sa yo, m tou met, m ap kenbe zam nan. Men depi w pa al pran yo, m ap, m ap toujou kenbe zam mwen. Ok? Ou tande Bòs Be? A vle di m wè nou gon bagay nan nou. Gen de fwa, moun nan k ap dòmi an, nou toujou dè reveye l nan somèy li. Ok? Epi avan ou pale avèm tou, avan nou pale avèm gen de moun, avan gen de moun ki, avan nou di met zam nan atè, avan nou di komisè Henk met zam nan atè, fòk nou ka fè aranjman Mòn Salin nan. Fòk nou ka antre andedan Mòn Salin pou nou pran Alondri pou nou tonbe nan mache Lapyè. Si nou pa ka fè operasyon sa yo, nou poko ka. Zam pam nan pouko janm ap depoze wè lèm mouri di liv tè a sou estomak mwen lap depoze kòm te pa sou anòs si te gen nèg bis ki tap pòdepè ki te ankadrem nan sam te di a avan yo te vwayaje yo tap tchekem sou telefòn mwen pase e la m ye ansanm avè yo lakwa m ye m pa lwen ok nèg bis pòdepè yo e lakwa m ye m pa lwen se la map viv. E la m ap viv. M pa gen yon lòt kote m ap viv ankò. E la m ap viv. Lakwa Pòdepè. Ou konprann? A vle di, paske m renmen yon, m renmen, m pa ta renmen pou moun Pòdepè ta viktim. E m renmen nan sa nou ye a, fòk nou ta rele! Fòk nou ta rele byen wo pou Belame ta tande tou. Pase toutan nou pran kou sa yo nou rete bouch fèmen nou pa fè radyo konn sa k ap fèt la. Pou Belame di yon bagay trè fò nan sa, s on lòt bagay. Wè aksèlman la, moto k ap sot Gwomòn pa travèse vin ankò. Machin k ap travèse yo blije kanpe. Pase kòm n ap jwenn ay lòt moun tou, lè y ap frape ay lòt la. Basen ble bloke la moun pa ka debloke. Ou konprann? Bon kòm Gen de moun ki ka kote yo ye la, yo ka pè pale, gen de chèf gon bagay ki ka pase li ka pè pale. Ou ka wè se yon moun ki moun li panse ki ka pale a li ka rele ok mwen k pase anons la ok m ta swete la lapolis avan nèg yo distribiye moun yo moute pou yo moute nan mache lapyè avèk moun yo Fok nou ta antray pran moun sa yo bann salin la koulya paske yo antre avek menm moto tou bann salin moto sa yo mkonn yo tou pran yo moto sa yo ap ay foksyone pou fè taxi nan mache nan mache lapyè avek gwo mòn ok pandan setan nou wè moun sa yo tou nap gade a la belame gade yo byen euyk kap pale a ok mgen poum depoze zam mwen an wi men map depozel sa se menm patizan level yo nèg fòfò yo M kwè sa ou konn moun sa yo trè fò. Eric kap pale a koulye a ok Komisè Eric kap pale a ok ki te sou radyo Ti Anòl jedi an a sizè edmi an ok Gade pou nou wè mizè moun Mèche mizè moun Janklè ki se moun Kay Fòfò menm ki eta yap fè yo pito yo te kite sa pou mwen Paske m pat la yo te banm kou nan do yo ta kra e boule kay patizan m ok men m pa kwè se fò voka mande kraze lakay li konsa ap met dlo nan zye moun lakay li konsa ankò ou konprann e yèswa moun nèg menm nèg sa yo ankò ki vin fè sa depi yèswa yo desann avèk pil bèf Zayèl yo Maksèn yo yo desann ay pil bèf yo desann Lapyè depi yèswa epi yo tou pase desann maten an. Lè rive Alondi yo tou plonje pran andedan, yo tou moute Mòn Salin wè. Koulye a la, yo tou al fè operasyon ankò. Ti egare mwen k t ap pale a te voye odyo, e t ap pran pòz pale a, se Rilis, e bagay, e ou wè kòman y ap pale e nèg pandi yo Maksèn, sesit, e paske y ap pale de Mòn Salin, sesi sela. Ti Djèdjè, kite moun ki, kite moun ki gen non pale. Ok kite moun ki pap bay manti pale ok mezanmi ayy degaje nou len moun ki tande odyo a len lagey bay lòt ok pou yo sa kap sot gwo mòn ki rive nan dlo la kilh kanpe ok sak rive basen ble kanpe sak rive bò kafou tèl kanpe paske jiska no jou toujou ou ka nèg yo plis avanse devan ok. Dakò, se bon se ki pas anons la. Pèp Pòdepè m te bay telefòn mwen m te di nenpòt chofè bis kap deplase, nèg moto, fè m konnen avan paske m pap ban nou manti m renmen vi nou. Menm koti a tou nou trèt mwen map manje nou tou wi. Ay mwen m pa gen pa gen kriminèl pase m, pa gen nèg ki bandi pase m tou. Men konsa mwen m pa gen nèg ki dous pase m. Men depi ou wè Reina ap fè monte ou mèt trè byen to mèt mare w jwe kwen map manje w e konsa m ye ou konprann m renmen lafimen nan nyaj m ye ok. Nou tande sitwayen sa li menm ki tap pale pou mande ke fòk laprès okouran de sa kap pase a. M ta kapab di eske se pa. Premye fwa yo pral tande enfòmasyon sa yo k ap pase sou rezo sosyo paske nou pa tande yo. Aparaman m ap di mèsi avèk sitwayen sila ki li menm te pèmèt ke nou jwenn enfòmasyon sa yo e pataje odyo sa yo avèk nou. Nou menm ki nan yon zòn kote ke genyen anpil pwoblèm. Nou menm ki nan yon zòn kote ke bandi ap fè lalwa. Nou pa santi nou kapab? Ebyen, nou kapab kontakte RL Prod epi nou fè pase ti revandikasyon sila a. Menm si nou menm nou pap ka pale a leta, men omwen n ap pale avèk mesye sa yo pou yo sispann aji konsa. Touye yon frè w san w pa gen yon maksimòm enfòmasyon sou li, youn ap touye lòt. Se pa bon. E kounye a m panse ke sitwayen ki te fè kòmantè dènyeman pou dire ke a bandi pa fin pran peyi a. Kounye a la zanmi m wa di m ki sa w panse. Paske nou te konprann sèlman se Pòtoprens ki gen pwoblèm. E poutan rès peyi an chaje ak pwoblèm. Sa vle di bagay yo vrèman mabyal nan peyi Dayiti.